Ou gen rezèv ou a pou fè semèn nan. Lapè Bondye avèw. Lapè Bondye avèw. Ou gentan gen rezèv ou a la. Wè tout sa nou tap fè la, se rezèv nou nou tap sekirize. Ou gen rezèv ou a pou al fè semèn nan. Yon moun ki nan Bondye fò je w kale. Fò je w kale, ki sa m di? Fò je w kale. Si moun ki nan dyab k ap fè volonte dyab, je yo kale. Je yo kale, y ap veye, y ap twonpe moun, yo mètdam, Yo koken, yo rize, ou menm ou gen Jezi bon se ou ka veye thank you hein se ou ka veye moun ki nan dyab la kisa liye non sèlman lap veye pou dyab li koken lap fè riz pou pa janm dekouvril pou pa janm detektel Ou menm ki gen rezèv pa kite dyab detekte w. Lapè Bondye avè w. Lapè Bondye avè w. Ou wè disip dyab la? Disip dyab la? Dyab la gen kontwòl li. Li dakò pou dyab la kontwole l. Li rantre nan konpwomi a dyab la. Bon bagay tande, gen bagay depi moun nan pa vle detaye l, li pa vle denonse l se konpwomi. Se negosye l negosye. Li negosye. Donk dyab deja konnen moun sa menm si la pa adore la, li pou li. An verite l pou li daprè lapawòl Bondye pa gen enterè nan moun sa se afè pa l pa dyab la l ye Bondye pa gen enterè pou li sa fè gen de lè Bondye ou mèt wè tout moun ap beni moun sa pa janm ka beni wout ap ouvri pou tout moun moun sa pa janm wout pa janm ka ouvri pou li pase li li sou blòf moun pa adore Bondye sou djòf sou blòf. Ou pa adore Bondye nan ruz. Ou pa adore Bondye nan mansonj. Se lave men pase nan labou. Lave men pase nan labou. Se pou dakò pou di wi map mache a Jezi kwa kil advyèn, lavi ou lanmò. Ou denonse peche ou denonse dyab. Demen si leve ou mèt soti la fyèl ou pete. Wap monte pase se Jezi ou tap defann. Se Jezi w tap defann ou pap defann dyab ou pap sere sekrè pou dyab ou pap sere sekrè pou baka pitit baka w ye menm si w gen bib nan men w pitit baka w ye menm si w nan te forè 24 sou 24 pitit baka w ye an nou di tonbe kraze dyab. Pa konn tande gen moun kap di mezanmi gad sa Bondye fè pou entèl mwen menm bon poukisa Bondye pat pwotejem mezanmi bagay kap pase.